Sa vle di PM Ariel Henry ap toujou rete la pou 2024 jiska 7 fevriye 2024, apre l fin òganize eleksyon pou l kite pouvwa a. Solisyon sa ap toujou gen PM Ariel Henry. Fò nou di tout moun ke PM Ariel Henry pa prale. Kominote entènasyonal la mande tout moun ki nan akò yo pou yo fè yon sèl avèk PM Ariel Henry. Pa gen oken akò la depi w wè PM Ariel Henry pa ladan l pou w konnen l bon. Tankou bagay Moise Jean Charles la, se pa yon bagay blan konnen ki egziste ditou. Moise Jean Charles? Ebyen, Moise Jean Charles ki te nan gouvènman ansanm avèk nou, se gade nou gade nou wè l, li kite l. Ebyen gen yon bagay ki pase tou, ou gen dwa pa konnenl. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Sa vle di PM Ariel Henry ap toujou rete la pou 2024 jiska 7 fevriye 2024 apre l fin òganize eleksyon pou l kite pouvwa a solisyon sa ap toujou gen PM Ariel Henry fò nou di tout moun ke PM Ariel Henry pa prale sa vle di gen moun ki di e kòm si yo doute de sa y ap di bwa kale bwa kale PM lan pa prale se pa nou menm sèlman ki di l pa prale tout moun konnen l pa prale. E tout moun wè ki oblije, kap fè manifestasyon nan lari yo, yo konnen byen kisa kominote entènasyonal la di tou ke se jwenn yon antant ansanm avèk PM lan pou soti peyi a nan sa l ye la. Bon lè w di PM Ariel Henry ale, bon ou di konsa li pa lejitim. Ebyen moun ki pral vin la pral lejitim. Pou moun nan lejitim pa lòt bagay non ke se chemen eleksyon wi. E chemen eleksyon wi. M pa kapab soti nan PM Ariel Henry pou m pral tonbe nan ti Pyè, nan ti Jak ankò. Sa vle di se eleksyon, se eleksyon. Enben nou menm onivo Eskwad Demokratik, se eleksyon n ap tann la paske nou menm nou pral patisipe nan eleksyon a tou lè nivo, n ap tann eleksyon. Ou panse se ale PM Ariel Henry a k ap fè peyi a bon? Non! Ou panse se ale PM Ariel Henry a se pou l kite pouvwa, se sa k ap fè gaz la desann? Non! Fòk ou chèche konnen nan ki kontèks. Fòk ou chèche konnen tou, ebyen apa jounen jodi a la tout moun sa yo dakò, yo dakò pou yo fè yon sèl avèk PM Ariel Henry pou fè, pou mete sekirite pou, pou, pou fè eleksyon, moun ki siyen konpwomi istorik yo, moun Montana yo dakò wi nan moman nap pale avèk ou a. Yo dakò, se pa yo menm ki dakò de volonte pa yo non, se kominote entènasyonal la ki mande pou yo jwenn yon akò rapid, rapid, men, ebyen ap gen yon antant, men fòm di w byen nan antant lan PM Ariel Henry ap toujou la Pou òganize eleksyon. Men gen dwa pa gen prezidan. Gen dwa se yon konsèy ki gen dwa genyen. Yon konsèy de 5 manb. 5 manb lan plis PM Ariel Henry. Sa vle di, nou ap mande ak tout moun, nou pa bezwen nan kraze kò. Nou pa bezwen kòmsi ap bloke peyi a. Fè timoun pa kapab al lekòl. Tandiske nou wè pwoblèm lan, se pa se pa PM Ariel Henry ki pwoblèm lan. Pwoblèm lan, se tout moun pou ki mete tèt ansanm pou ki rezoud yo. Jounen jodi a, èske w te konn wè. Gouvènman ap arete gwo moun nan dwàn nan non, enben jounen jodi a ou wè PM Ariel Henry, gouvènman PM Ariel Henry a ap arete moun ki nan legliz episkopal, y ap arete pè ki nan zafè bay zam. Èske ou t ap janm panse legliz te kapab nan bay zam pou oblije kòmsi mete peyi a nan sa l ye la? Se pou nou di w pwoblèm nan pa pwoblèm PM Ariel Henry. Bon ou t ap janm panse yon ka konsa? Ebyen se sa k fè Ou wè, wap wè menm Robinson Pierre Louis se te yon yon gwo chabrak nan ministè de la jistis. Nou menm nan ekip la nou pa byen konnen si ou te zanmi nou imedyatman wap fè yon bagay depi nou gen prèv a lapui nou oblije kòmsi nou pran sanksyon. E se youn nan rezon ki fè ou wè Robinson Pierre Louis anba anba kòd. Sa vle di se pou nou demontre ou byen tout sa ki gen rapò avèk trafik zam, trafik dwòg bay etc. Ebyen gouvènman pap jwe ak sa. Ebyen nan sans sa nap di ak tout moun mete tèt yo ansanm tout moun ki nan akò yo e nou kontan tou nan semèn nan la pral genyen yap soti yon rezolisyon ou konprann yap soti nan yon solisyon a pa rapò avèk kriz la ebyen nan semèn nan la ebyen nou swete pou moun sa yo tou pale avèk gwoup yo pou yo pale avèk òganizasyon yo soti a, pou yo pale avèk gwoup politik yo ye a, pou yo fè yo konnen ke sa y ap di a, sa y ap sou negosyasyon yo ye a, fòk yo fè pèp la konnen l. Dakò. Pou zafè ensekirite a, m pral di nou sa byen. Èske w t ap janm panse pè ta antre nan vann katouch, nan vann zam? Legliz ta antre nan vann katouch, vann zam? Lè w pran legliz episkopal, w ap di o! Si yo ta, si w ta tande lapolis arete yon pè w t, w ap, w ap sezi! O! Aret, a, a, lapolis arete pè entèl, pè kòl esetera. Enben jounen jodi a, prèv a lapui kote y arete yo kòm moun k ap vann zam. Si yo ta di w Pierre Espérance nan kidnapin, nan, nan, nan mete enstabilite nan peyi a, ou t ap oblije kòmsi ou t ap etone. Se sa yo pou w mete nan tèt ou. Moun ou pa ta panse nan sa w wè k ap fèt nan peyi a la, nan mete enstabilite. A kondisyon, tout akò dwe gen PM Ariel Henry ladan. Se sak fè nou di w, pou Moïse Jean Charles, sa menm yo pa, li pa ladan ditou paske li yon bagay ki endepandan, e bagay pa l lap fè. Tout moun ki, wè wè tout moun mete a, tout moun ki gen akò yo, yo met tèt yo ansanm la, nan moman, nan semèn sa la, yap soti yon solisyon, yap jwenn yon solisyon avèk kriz la. Ebyen. Kominote entènasyonal la mande tout moun ki nan akò yo pou yo fè yon sèl avèk PM Ariel Henry. Pa gen oken akò la depi w wè PM Ariel Henry pa ladan pou w konnen l bon. Tankou bagay Moris Jan Chal la, se pa yon bagay blan konnen ki egziste ditou. Paske l pa gen PM Ariel Henry ladan. Tout akò ou wè k ap di w yo gen yon akò, tout moun ki gen yon akò wè PM Ariel ladan, Konnen akò sa li anvi nan vi. Men depi se yon moun ki gen yon akò ou wè PM lan pa ladan, sa vle di akò sa kominote entènasyonal la pa rekonèt li. Tankou akò Moise Jean Charles la, kominote entènasyonal la pa rekonèt sa ditou. E map di w byen Moise Jean Charles trayi nou e aprè sa na fè m sonje pou m montre nou kote l trayi nou vre. Ebyen nan sans sa Yolande gen gwo negosyasyon kap fèt la. Nou menm onivo eskwad demokratik nou chita avèk prèske tout akò sa yo. Tankou lòt lan, moun ki, moun, tout moun, nou pral mande m ki, ki non moun, m pa pral site non moun, m ap ba w non moun yo, ou pral, paske ou genyen yo nan men w. Tout moun ou wè ki siyen konpwomi istorik, Eskwad Demokratik te chita avè moun sa yo. Fò n fè tout moun konnen ke PM Ariel Henry pa fè yon pa. Kesyon tande di w PM Ariel Henry fò l ale, fò l ale bwa kale a, sa se yon bagay ki klè. Gen moun ki pa p kanpe pou di sa, men nou menm onivo Eskwad Demokratik k ap defann pèp la, fò n fè pèp la konnen ke PM lan pa p fè yon pa. Kòman nou kapab di PM la pa fè yon pa? Kominote entènasyonal la, sa yo kap regle la, li ladan tou. Li mande pou tout moun jwenn yon akò, yon konpwomi kote pou soti peyi a nan kriz li ye la. Ebyen, ki sa ki fèt? Yo dakò pou PM Ariel Henry la. Tout moun wè ki nan akò non alinye yo, Eskwad Demokratik te chita avè yo, yo dakò pou PM Ariel Henry toujou la tou. Tout moun Penn yo, moun Montana yo, yo dakò pou PM Ariel Henry. Moun Akò Sesòk yo, yo dakò pou. Pè Marian Henry toujou la. Moun akò lari yo. Men, ki jan yo fè dakò? Bagay ou ta di enposib. Yo, se pa yon, e pa volonte pa yo ki fè yo dakò. Se volonte kominote entènasyonal la ki di men sa k pou fèt. Fòk yo jwenn yon akò. Enben, yo fini pa jwenn yon akò. Sa m ap di la a, gen moun e kòmsi ta di w, oo, e, fò yo ta touye misye k ap bay enfòmasyon sa a. Nan moman m ap pale avèk ou la, gen moun k ap chita la, k ap goumen la. Pou yo antre nan akò a. Se sa k fè w ap wè, nan semèn nan la gen nenpòt 3 akò ki kreye ankò. Tout moun di a ban m kreye yon akò, ban m kreye yon akò pou m, paske tout moun ki nan akò yo di a gen yon bagay an n kreye akò. Ebyen, nan moman n ap pale la, tout yo ap mete tèt yo ansanm la pou yo oblije jwenn yon akò kote yo kapab gen yon konsèy prezidansyèl. Li p ap yon prezidan non, yon konsèy ki gen dwa gen yon kòdonatè ladan, e sekretè, epi lòt moun yo k ap manm. Sa vle di, men PM Ariel Henry ap toujou la. pou òganize eleksyon ansanm avèk konsèy prezidansyèl sa. Men, sa vle di tout moun dakò pou PM Ariel Henry la. Enben, si nou pa ba pèp la enfòmasyon sa, nou pa kab di yo pran lari, bwa kale tout lajounen, tandiske nou nan negosyasyon an. Gen de seri moun la, si m ta di w ki nan negosyasyon la avèk nou la, nou menm, nou chita nan reyinyon an, w ap sezi wi! Epi apre sa w tande moun ap di konsa. Di nou non. Di w non? Moun ou wè ki siyen konpwomi istorik la? Tout moun wè ki siyen ladan yo tout dakò avèk nou pou PM Ariel Henry toujou la pou òganize eleksyon. Yo pè di pèp la sa, bon banm diw byen m gen lòt tou wi moun akò Montana yo, yo dakò wi epa yo da epa yo epa yo se pa volonte yo Eske moun Penn yo dakò? Yo dakò o kòman yo pa dakò a ou ta wè lari a yon jan ou pa wè lari a banm diw byen manifestasyon kap fèt yo ebyen fòk yo jwenn yon yon yon yon fòk kiyès moun kap mennen yo pa egzanp yon bann rara poul soti li pa se pa de volonte bann rara poul soti fòl gen mwayen Ebyen si l pa jwenn mwayen pou l sòti ou pa wè pa gen manifestasyon? Sa vle di tout nèg pou ki ta fè manifestasyon yo aktyèlman la nan moman m ap pale ansanm avèk ou yo la tout nan negosyasyon. Yo nan negosyasyon pou yo jwenn yon sòti de kriz. Ebyen fò m di w byen se pa nou menm nou nou nou se patizan PM Ariel Henry se vre se nou te gen dwa ale nou pou gaz la nou eskwad demokratik fè konferans kont monte gaz la wi. Nou di PM Ariel Henry pa monte gaz la si l monte gaz la li pa prè 2024 men lè n al teni kont nan moman n ap pale avèk ou la Nou wè, monte gaz la, li pa depan inikman de PM Ariel Henry. Se tankou m ta di w, w ap wè emisè ameriken yo pale sou sa, yo di w, se tankou m ta di w, yo te konn bay Ayiti èd nan bidjè nasyonal la, yo di yo p ap bay èd sa yo ankò. Kounye a la, PM Ariel Henry etanke moun k ap dirije, depi w ap dirije fò w prevwa, ebyen l oblije kòmsi, l oblije monte gaz la. Sèke nou menm nou pa gen pwoblèm. Si yo di se gaz la k pou desann, se ke pou peyi a bay nou pa gen oken pwoblèm non, si se PM Ariel Henry. Men m pa vle pou yo di pou PM Ariel Henry kite pouvwa, apre sa pou gaz la rete menm pri a, enben pye bèf pou pye bèf, eskwad demokratik ap pran l kay pratik! Paske anpil moun la k ap di pou PM Ariel Henry ale, PM Ariel Henry ale, gaz la e pa sa k ba l fè l desann. Paske tout moun sa yo k nan negosyasyon yo dakò pou gaz la jan l ye a tou. Se pa kesyon gaz kap regle la nan akò a bay etc. Ebyen nou m pral pèdi PM Ariel Henry pou nou aprè sa gaz la pap desann? Se nan kontèks sa eskwad demokratik. Men yo pa ka jwenn gaz la nan Jérôme. Moïse Jean Charles? Ebyen Moïse Jean Charles ki te nan gouvènman ansanm avèk nou se gade nou gade nou wè li kite l. Ebyen gen yon bagay ki pase tou ou gen dwa pa konnen l. Pa egzanp ou pat wè yon bann chèk yap mache bay se nan depatman Nò se Azèk, Kazèk nan Nò ki te jwenn li? Ou vle dim kitel kite moise kounya. Epa kitel epa kitel fò tande fò ta tande enfòmasyon sa ebyen poukisa fè tout azèk kazèk ki lan sud pat jwenn grandans pat jwenn se sèlman moun nò ki te jwenn ebyen yo te bay li yon fason ou wè e sak fè map diw jounen jodi a se lajan gouvènman kap fè manifestasyon kont li sa vle di wap gade ou wè e moise jean charles ki te gen ministè enteryè nan menl. Aprè l fin oblije jwenn kèk avantaj, ebyen sa k pase? Lè nou gade nou wè se sèlman kaz azèk kazèk nan nò sèlman k ap mache jwenn chèk tribò babò, moun nan sid ap rele azèk nan sid ap rele anmwe kazèk nan nò, sa minis finans lan, enfòmasyon de bòn sous m ap di nou, yo etire fon kolektivite ministè enteryè a sou ministè enteryè wi, kounye a la yo koupe l, se depi lè sa vin pa ka gen kòb pou dekese ankò. bon Moïse Jean Charles anraje nan peyi ou wè eske nou pa chita avèk Moïse Jean Charles e paske Moïse Jean Charles li menm se yon moun ki endepandan kap fè zafè pal ebyen Moïse Jean Charles tou se zanmi nou e lèm diw se zanmi nou li te avè nou nan gouvènman se rete nou rete nou gade nou an ti nènè gouvènman an wi se gade nou gade nou wè ki moun te gen nan gouvènman sa a li te gen minis kitel nan e minis enteryè a li te gen minis kitel li pa ta ka bon banm diw byen si Moïse Jean Charles pat ansanm avèk nou nou tap janm bal paspò ofisyèl poul oblije vwayaje. Ki moun ki gen dwa gen plas nan pwòs la? Nan pa fè sa, men li pa senatè ankò. Si w wè nou menm nan gouvènman nou. Angajman w ap pran la nan non gouvènman Ariel la, èske Ariel konnen sa w ap pran la oubyen pòt pawòl li? Lè nou menm, lè nou pran, lè nou, nou menm se, se pèp n ap defann. Gade byen, Espoir Démocratique se defansè pèp la. Lè n ap defann pèp la se pa yon kesyon de gouvènman. Lè w mande yon enfòmasyon nou oblije di w li jan l ye a. Paske lè w wè nèg yo, gen moun ou wè nan lari a, aprè sa yo. Nan aprè midi oubyen nan aswè. Yo nan otèl ap negosye. Gen de bagay ou pa konnen. Ki pèp wap defann nan? Pèp kap dòmi nan lari an kite lakay li an? Ebyen se tout moun pou ki met tèt ansanm wi pou nou soti nan sitiyasyon sa. Tout otan pa gen yon gouvènman la, si pa gen, tout otan pa gen eleksyon, ap toujou gen menm pwoblèm sa wi. Pa egzanp jounen jodi a nou menm nou se patizan PM Ariel Henry tankou e kòmsi gouvènman. Ebyen si jou, si jodi a la, kòm se pa yon, se yon bagay ki enposib m pa bezwen di, tankou pou PM Ariel Henry ta ale la. Ou djòl latibonit wi e moun kap pale ak yo se ak yo. Gen moun nou pata panse nan negosyasyon sa wi. Mwen kap pale avè w la m chita avèk yo wi. M chita avèk tout moun sa yo. Tankou ou konn ki moun yo ye? Men a moun mwen chita nou menm onivo eskwad demokratik m chita. Men jan w pale a ou preske gen yon pòt pawòl gouvènman wi. Men men non nou se pòt pawòl pèp la, nou se defansè pèp la, nap bay reyalite a, nap oblije di jan l ye. Men a moun mwen chita, nou chita avèk moun ou wè ki siyen. Konpwomi istorik yo. Al gade, ou gen fèy la wi, yo bay tout jounalis yo, w ap wè moun ki siyen yo. Nou chita avèk gwoup sa yo. Nou chita avèk akò nou alinye yo. Ou genyen yo, w ap wè tout moun ou wè siyen yo nou chita avè yo. Nou chita avèk moun Montana yo. Ebyen, nou chita tou avèk moun akò Larye kote kòmsi moun sa yo pandan n ap pale avèk ou yo la, yo nan gwo negosyasyon pou yo jwenn yon antant, chak ap bay yon reprezantan kote kòmsi. ki pral soti la nan zafè konsèy kote kòmsi pou dirije peyi a ansanm avèk PM Ariel Henry pou fòme yon gouvènman de konsansis pou òganize eleksyon kote 7 fevriye 2024 pou gen yon prezidan ki eli tou nèf ki soti. Konbyen moun zanmi w Jean Charles ladan yo? Nan moun sa w chita yo? Gouvènman w ap defann jounen jodi a li bay rezilta? Ebyen, rezilta se tout moun pou ki mete tèt ansanm. Ebyen se sa k pral fèt la. Ebyen rezilta kòman ou konprann pandan ke gouvènman an ap trake bandi ou gade ou wè menm nan legliz episkopal ou wè pè ap mache bay zam a goch a dwat ap vann katouch ou tap janm konnen si pè tap antre nan sa? Hein ebyen jounen jodi a ou wè se se moun ou pa ta panse ou pa wè si yo arete yo arete yon pè episkopal e pa vre? Nou kwè Spark Police etc. Nou gen lòt manda ki dèyè kèk pè an toujou. Pè moun sa yo yap gade si yap arete pou yo gade si yap mete lapè nan peyi a. Ou tap janm panse si yo ta nan mete ensekirite nan peyi a? Legliz wi. E se menm jan tou lè yo di w Pierre Esperance nan tèl bagay ou wè li manti. Moun ou pa ta panse nan yon bagay. Sa vle di. An se yon sèl dosye yo di Pierre Esperance genyen kòb li byen pat depanse ou privè a. E sèl kòb sa moun yo di li. E pa sèlman kòb sa. Komisè komisè gouvènman komisè gouvènman te menm oblije. M pa wè komisè gouvènman te menm dou ki valè rele ki valè rele Pierre Esperce t ap rele l pou oblije gade si y a oblije klase san suit kèk dosye. Sa vle di se pou m demontre w byen kèk bagay. Gen lè m ap antre sou dosye sa yo. Jan peyi a ye la ensekirite a vale tèren. Ou panse paran yo ap pran chans pou yo voye timoun yo lekòl sèt fevriye? Sitou nan Tibonit. Ebyen ann Ikrèn gen lekòl. Ou magro tande gwo bonm. Etc gwo gè ki genyen an ikrèn nan gen lekòl wi ebyen si wap teni kont de ensekirite a ebyen ti moun yo pap janm konn li ebyen ensekirite a se pa yon jou poul rezoud se pa yon jou non lap rezoud se ofi a mezi sa vle di ensekirite a gen ensekirite alimantè tou lè moun nan paka manje tout sa jis rantre nan fòm de ensekirite wap voye ti moun pa al lekòl lendi bon mwen menm se pwofesè mwen ye se pwofesè mwen ye m pral fè kou wi m pral fè kou ti moun mwen pral lekòl m pral fè kou tou wi mwen menm nan ki lekòl ou fè kou Bon, mwen fè kou nan je pwofesè lise mwen ye, se teknisyen ministè edikasyon nasyonal mwen ye, e lè m di pou lekòl ouvri a, se pa konsa m te kanpe m di pou lekòl ouvri a, paske mwen menm se yon sendikalis mwen ye, men badj mwen, ou kapab idantifye m kòm teknisyen ministè edikasyon nasyonal. Nou chèche jwenn tout moun ki konsène de zafè edikasyon, yo dakò avèk nou pou lekòl la ouvri, tout sendika ansenyan tout dakò, paran yo dakò. Ebyen si yon moun ou menm se zafè politik wap regle ou di ou pap voye paw la ou ka toujou kenbel. Paran matisan yo jwenn avè yo direktè lekòl matisan yo. Ebyen direktè lekòl matisan yo nou jwenn avèk yo tou wi pandan wap di sa la nou jwenn avèk yo paske lekòl sa yo transfere yo yo transfere yo lòt kote. Nan ki ane ou jwenn avè yo a? Nan ki ane? Nou te toujou pale nou pale avèk yo sendika nou pale avèk yo sendika paran elèv nou pale avèk yo nap tann nap tann tout moun ebyen e poutèt sa vre Nou chèche rankontre tout zanmi nou pou nou wè kòman nou ka pote solisyon. Pou zafè lekòl la, sa nou fè? Nou te ale nan anpil depatman, tankou depatman Latibonit. Se youn nan rezon k fè Senmak nou gentan fin rezoud pwoblèm sa, lendi si Dye vle la, lekòl ap ouvri Senmak nèt. Nou te ale nan depatman Nip, tout dakò ansanm avèk nou pou lekòl la ouvri. Nou te chèche rankontre asosyasyon paran yo, paran elèv, Nou chèche rankontre asosyasyon pwofesè yo, nou te chèche rankontre tou asosyasyon direktè lekòl yo. Ebyen, yo antann avèk nou pou lekòl la ouvri. Men ki moun ki chèche rankontre moun sa yo? E pa nenpòt moun, pa egzanp, depi yon moun wè m yon kote, w ap di se yon politisyen. Men m pa gen sèlman bonèt sa, bonèt politisyen sèlman. Mwen menm, m se yon teknisyen Ministè Edikasyon Nasyonal. Li se pwofesè matematik toujou nan tout koreksyon eksetera. Mwen se, sa se badj kote m nan lise m ap fè kou. Pwofesè matematik k ap fè kou nan ENS 4 eksetera. Timoun ap rele m tout lajounen se pa an liy m ap voye kèk enfòmasyon pou yo. Ebyen jounen jodi a yo tande nou, yo asepte avèk nou kote lendi 7 novanm lan lekòl la ap ouvri nan tout nan 10 depatman peyi a. Lekòl la te ouvri, gouvènman te di l te ouvri ti pa ti pa, ebyen ti pa ti pa fini, jounen jodi a 7 novanm lan, nou antann nou a tout direktè lekòl y ap ouvri pòt yo byen laj pou resevwa timoun yo. Men, a ki kondisyon, direktè yo antann yo ansanm avèk nou. Yo dakò, timoun nan mèt gen inifòm, ke timoun nan gen inifòm, ke l pa t gen inifòm, timoun nan mèt vin lekòl. Ke timoun nan te gen inifòm, ke l pa t gen inifòm, li mèt vin lekòl. 1. 2. Menm ke timoun nan te peye frè dantre, pat ko peye frè dantre, Lundi si Dye vle, tout direktè lekòl dakò pou timoun yo vin lekòl. Sa vle di, ou wè la, jounen, sa son bon pa ke nou menm o nivo gouvènman nou jwenn pou timoun yo al lekòl. Nou mande tou. Avèk tout pwofesè, tout dakò pou y al fè kou. Ebyen, si yon moun w ap regle afè politik ou, ou ka toujou genyen dyèl politik ou w ap regle avèk zanmi w. Men kesyon pou w oblije di konsa pou lekòl pa ouvri a, se manti. E n ap pwofite pou nou fè tout moun konnen ke lekòl ap ouvri, E nap genyen gen èd tou ki ke yo mande èd o nivo de kominote entènasyonal la pou gade bay yon sipò o nivo ensekirite a. Lekòl ap ouvri nan tout peyi a, Matisan, Site Solèy, yo pa nan peyi a tou? Ebyen, ane ane sot pase la te toujou gen lekòl nan zòn sa yo. Menm Matisan pat gen lekòl nan Matisan nan zòn nan men lekòl sa yo yo transfere lòt kote. Timoun yo yo yo yo timoun sa yo te toujou al lekòl. Sa vle di si wap teni kont ou vle se tout. Kot tout pwoblèm nan pouki rezoun yon jou. Ebyen si se pou sa timoun pap janm al lekòl. Etan m ka gen timoun mwen k ap rele anmwe tout lajounen papa papa papa pou m montre l fè devwa bay anliy lekòl anliy k ap fonksyone. Mwen menm pandan m ap pale avè w la se anliy m ap fonksyone tou avèk elèv ns 4 m se pwofesè matematik mwen ye m ap voye bagay pou elèv elèv nan lise eksetera ebyen nan sans sa fòk pwoblèm nan rezoud ebyen pou pwoblèm nan rezoud se tout moun pouki mete tèt ansanm se tout moun jan w wè moun akò moun konpwomi istorik yo moun akò nou alinye Penn Montana. Yo dakò pou pou yo jwenn yon antant semèn nan la ansanm avèk PM Ariel Henry pou mete sekirite, pou òganize eleksyon. Ebyen, se sa blan ap tann. Ebyen fò nou, n ap pwofite pou n di moun konpwomi istorik yo, akò nou alinye, Penn, Montana, akò Sesok, akò Laria, blan di fè rapid, kominote entènasyonal la di fè rapid pou nou oblije debloke peyi a pou timoun yo al lekòl. Premye novanm, premye novanm. Se nan batay sa ki genyen la, pou gade semèn nan la, pandan lekòl la ap ouvri la, 7 novanm la la, kote, kote tout moun dakò, tout pwofesè, tout direktè lekòl dakò pou lekòl la ouvri la, ebyen, jan l ye la, w ap wè, lapolis ap fè sa l kapab la pou debloke var esetera, ebyen, gouvènman an ankò ap fè lòt estrateji pou yo kapab jwenn stabilite, pou yo jwenn gaz la. Ebyen, ou konnen pwoblèm sa a pa ka rezoud nan yon jou, se ofiyamezi. Pa egzanp, gen moun k ap di konsa, o! PM Ariel ee la police pè paka rantre vare se pa la police pa kapab rantre PM Ariel Henry pa kapab oblije voye al touye pitit pèp la aviation tou fò tande paske yon moman la ou bal tande Pierre Esperance dil fè rapò gen konbyen moun ki mouri etc mwen sou pwan sa map diw la byen ebyen lan sans sa PM Ariel Henry etanke moun ki konn bay lavi paske etan yon doktè li lavi l konn bay li pa renmen li pa konn retire lavi l oblije lap chèche yon konsansis kote kòmsi li kapab pran gaz la yon fason pi fasil pou pitit pèp la kapab ale lekòl. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pa t ko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!